Jeudi 24 Novembre 2022 e nou kontan avèk ou e pou nou pote nouvèl video sa pou ou ebyen son bilten de fòmasyon ki li menm boure avèk anpil anpil anpil gwo dosye kap fè la yn nan peyi dayiti nan semèn sa la a ebyen dosye dwòg dosye ensekirite anpil nèg politik nan peyi dayiti nan moman la a ki malad byen mal nèg yo gen pwoblèm paske blan reyaji blan frape. Nou kontan avèk ou Ebyen pou nou pote video sa pou ou jan nou diw la e pa bliye donk nap remèsye tout zanmi konpatriyòt nou yo ou menm ki nouvo ou menm ki ansyen sou kanal sa e nap diw se a gran kè nou rejwenn ou jodi jedia la donk nan nouvèl video sa ebyen nap diw ou menm ki abitye gade video nou yo men ki poko abòne Avèk TV lakay Haïti.com se grenn moman pouw fè sa pandan menm wap gade video sa a, yon fason pou w pa rate pwochèn video nou yo e se 2 video ki vrèman enpòtant paske yo boure avèk enfòmasyon. Ansyen premye ministre Laurent Lamothe pale e misye fè gwo deklarasyon e misye reponn E fòk nou di sa misye reponn Arnel Belizè ki vini ak tout dokiman sou dosye mil galil ke palè nasyonal te achte e mil galil sa yo gen anpil ladan yo ki distribye bay bandi e se galil sa yo jounen jodia kap fè kidnapin kap touye moun kap fè san pèp la koule selon Arnel Belizè men se pa selon nou menm TV lakay Haïti pwen kòm ebyen nou pral fè w tande Laurent Lamothe ki li menm te reponn Arnel Belizè nan videyo sa. Genyen tou ansyen senatè Simon Dieuseul Dera ki li menm e misye fè pati de nèg ki nan gouvènman Ariel la e menm sou Jovenel misye te vle antre nan gouvènman an malgre misye a Jovenel te hing hang men sa pa t anpeche misye t ap jwe ti kwen ti kwen pou l antre anba vant Jomo enben jodi a la a misye tounen avèk menm dosye sa a ankò ki refè sifas Martelly avèk Evans Paul ki se ansyen E premye ministre peyi dayiti tou eben ki li menm ak mateli nèg yo genyen eben divès gwoup gang nan peyi a ki ap finanse presizeman gwoup gang chen mechan ki li menm loje l nan kwadèmisyon anba tout moun konnen chen mechan nèg sa ap bay anpil pwoblèm nan kwadèmisyon se rèl sou rèl lè w tande nèg sa yo ap frape ak 400 mawozo se bagay tèt chaje Ebyen jodi a la e donk tout detay yo anndan video sa ou pral sezi tande kòman Martelly avèk Evans Paul nèg yo met tèt ansanm pou nèg yo ebyen finanse divès gwoup gang gen yon lòt ankò nan Peguivil e gwoup gang sa yo se Martelly ak Laurent Lamothe ebyen Sophia Martelly ki se madanm Michel Martelly ki yo menm ap voye gwoup gang sa yo anlè ba yo zam ba yo bay ti jèn yo nan katye popilè yo Zam pou yo fè kidnapin pou yo touye moun donk se konsa nèg yo fè milyon. Nou pap pale twòp nou pral antre dirèkteman anndan videyo sa pa bliye ou sou tvlakayhaiti.com abòne like pataje kite yon kòmantè nap tounen. Ansyen Senatè de la République, Ansyen Prezidan de l'Assemblée Nationale, Gwo Chèf Mistik nan peyi a. Bon, pou mwen Dera ki konn ap kalonnen Tèt Kale e ki aranje l glise kò l tankou mabouya ki rantre nan pouvwa Tèt Kale a pou al defann tèt li. Mwen rann mwen kont peyi Dayiti poko ap sòti kote l ye a. Trè difisil paske nèg yo bliye sa yo te di. Se pwoblèm sa m gen a nèg yo. E nèg yo gen pwoblèm sa avèm tou paske achiv yo la, m toujou ap fè achiv pou yo, m toujou ap fè achiv pou nèg yo, men yo bliye vit yo menm. Eske n konnen Dieuseul Simon Dera konbyen l bay? Non chif la pa bon hein. Bon m wè 182 milyon 500 mil dola? 182 milyon 500 mil dola? Pa gen pwoblèm. Hein 182 milyon 500 mil. Tande wi. Ekoute. Dieuseul Simon Dera, misye di, e m pral fè n tande, paske mwen m di w isi, m pa akize nèg isi. Misye konfime ke Michel Martelly, pandan l ap pale a, misye ap ame yon pakèt timoun nan peyi a. Misye gen yon pakèt baz ke l ap fòme nan peyi a. E gwo deklarasyon, e gwo deklarasyon. Menm Dieuseul Simon Dera sa a pral konfime anndan jaden Jovenel Moïse la gen yon piste d'atterrissage ladanl, li tap pale ak Valery Numa. E ou pral wè menm Dera sa pral aranjel poul al nan gouvènman Jovenel la. Mesye, bagay yo anpil wi. Ou wè nan Nouvèl Ayiti a nou bezwen nèg ak konviksyon. Nèg ki gen pèsonalite. Nou bezwen sa. Ann tande Dera non, kote Dera? Kite nan mikro Jean Joseph Nono. Nan moman n ap pale la, gen plizyè lame k ap kreye nan peyi a. Prezidan Mateli ap ame timoun piti nan peyi a kounye a. Li genyen yon gang ki rele Chen Mechan, ti mesye sa yo soti bò katye jeneral. Se ti mesye ki te konn ap siye machin bò katye jeneral yo. Li gen yon lòt gang anndan Pegivil. Ti mesye sa yo se moun ki te konn ranmase fatra nan lakou lakay li, kounye a li met zam nan men yo. Kaplim, Genyen nan Primati a yon gang ki rele 4 pa 4. 4 pa 4 la, li an ase, li gen 4 konseye k ap kowòdone gang sa a. Depi se gang ki gen nan peyi Dayiti, ikonpri gang ki te Ti Gwav ki t ap. Non, non, non, non, sa enpòtan. Yon fwa m retounen sa. Yon. Paske lè sa a, Dieuseul Simon Dira se pa yon senp sitwayen t ap pale. Prezidan de Lasanble Nasyonal. E misye site Kaplim la. E m ap mande m, paske misye gen dwa konn sa l ap di a. Misye li pa konn sa lap di. Paske pa bliye ke se Dera se pa yon senp sitwayen nan epòk la. Prezidan de lasanble nasyonal. Misye, misye di ke moman lap pale la a, gon pakèt ame kap kreye nan peyi an, gon ekip timoun yo nap siye machin nan lari, ke Michel Martelly pran yo poul fè gang avè yo. Kreye gang. M pa konnen li kap pale. M pa konnen. Anplis, misye site KP. E pa bliye aktyèlman la KP ta gen ti pwoblèm. Ta sanble misye gen ti pwoblèm poul antre usa wi. M pa konnen men bagay yo pa fin klè pou KP. Bon banm tande emisyon ankò. Banm tande li. Banm tande l. Eksplike nan mikwo Jean Joseph Nono. Mèsi. Nan moman n ap pale la, gen plizyè lame k ap kreye nan peyi a. Prezidan Martelly ap ame timoun piti nan peyi a kounye a. Li genyen yon gang ki rele Chen Mechan, ti mesye sa yo soti bò katye jeneral, E ti mesye ki te kwè nan siye machin bò katye jeneral yo. Li gen yon lòt gang anndan Peguivil. Ti mesye sa yo se moun ki te konn ranmase fatra nan lakou lakay li kounye a li met zam nan men yo. Kaplim, Genyen nan primati a yon gang ki rele 4 pa 4. 4 pa 4 la li an a se li gen 4 konseye k ap kowòdone gang sa a. Depi se gang ki gen nan peyi Dayiti, ikonpri gang ki te ti gwav ki t ap tire sou lapolis yo. Yo tout fè pati de ekip sa a. E se 2 moun ki kowòdone yo, se Madan Prezidan avèk Kaplim. Non. Eban. Achiv yo la, mwen m pa, m pa konnen. M pa fè nouvèl. M se bay m bay nouvèl. Lè yon nèg gen pwoblèm avè m, m pa konnen. E bay m bay nouvèl. E bay m bay nouvèl. Bay yo anpil wi. Dieuseul Simon Dera. Misye se te ansyen prezidan de lasanble nasyonal. Sa di misye konn sa lap di. Sa di misye son nèg ki trè lisid da profesè inivèsite misye ye wi. Nan misye konn sa lap di. Nan misye konn sa lap di. Sa di ke sou wè kounye a e sa te fè. Lè mwen anpil ayisyen ap fè rara mwen pa okipe yo. Paske ki sa yo fè. Le Canada Etazini finalman pran ti sanksyon se paske yo wè pa gen moun an Ayiti t ka poze nèg sa yo kestyon bon ki jij Ayiti t ka rele Martelly di mwen m tande di mwen on jij an Ayiti ki ka oze rele Michel Martelly non madan prezidan Jovenel site nan lanmò mèt Dorval dcpj pa ka konvoke l non. Dim, m ta renmen nou dim ki komisè gouvènman t ka rele Michel Martelly nan peyi a. Lafontant la, bon m pa konn si l toujou la, timoun madan Martelly, timoun Martelly. Ariel Henry la kòm PM, timoun Martelly. Sepandan, a ah, son ti tripotay sa ye wi, gen presyon k ap fèt sou Ariel Henry la tou. Bon m pral di nou bagay. Sa pa janm rive fasil. Sa pa janm rive fasil pou yon gouvernement etranje aksepte bay lajan ak Ayiti ak yon gouvernement de facto. Sa pa rive fasil. Yo toujou ap pose yon paket bagay, fok gen eleksyon, fok gen gouvernement ki bagay, etc. Pandan gen kriz politik, Kanada pwomet Ayiti 16.5 milyon de dolar. e menm kote l pwomèt lajan epi l pran sanksyon e presyon kap bay la nan jou kap vin la gen nèg Ariel dwe mete anba kòd gwo koze m di n la paske son dil ki fèt a Ariel yo pa fè Ariel konfyans ki la e men Ariel oblije mache o ritm o dikta Paske yo estime gen twòp move je ladan l. Fòk gen yon nouvèl klas politik nan peyi Dayiti. E pa ti koze t la non. Sa vle di ke se pa favè yo fè Ariel la non. Paske yo konnen Ariel pou tèt, sou tèt Ariel gen dosye pa l. Si Ariel paka fè sa yo mande, se swa yo di Ariel bay talon l, oubyen yo tou rale dosye Jojo a, yo di monchè non site la w paka ret la. Si w wè yo fè Ariel ase kredi jiskaske yo ka ofri l dè milyon de dola, gen bagay ki di ke mwen ak ou poko fin konnen, men n ap konnen wi. E youn nan bagay ki di. Gen nèg la avan lontan ki dwe pran kòd make sa m di la jodi a. E atansyon, avan m fè n tande rès sa, gen yon bagay enpòtan pou m di peyi a. Travay k ap fèt la, s on travay ki pa sèlman kòm si, tande wi, tout bagay gen yon reyalite ke n bezwen konprann. Gon alyans ki fèt la. E se sa nap tann. El te komanse sou dosye Bertho li t kitel an patikilye. Li t kitel. Alyans ki fèt la m te relel je 3. Le Canada, la France, les Etats-Unis. Si yon nèg pa ka rantre Canada, li pap ka rantre an France, li pap ka rantre Etats-Unis. Aktyèlman, tande peyi a, tout nèg sa yo nou sou lis la. Sa son ti lòsyè wi. Son gwo lis li ye kap bay. Ke nèg ki gen sanksyon nan sektè prive, e pa nèg sèlman gen fanm tou. Men se nèg yo kap bay. Ou tande sa chè mèt, jiska prezan se gason yo t sòti. Si w gon fanm, glise m ni. Nap gentan chèche sou li. Tande byen. Gen fanm tou, gen gason tou. Men ga, nèg yo atire atansyon plis paske m ap pale la de zansyen ofisyèl de leta. Ansyen prezidan, ansyen premye ministre. Kounye a ki sa k pase? Tout moun sa yo pran sanksyon kont yo a. Desizyon sa gen pou l al diskite nan konsèy sekirite l'ONU. Tande wi! Sa vle di ke tout peyi ki fè pati de l'ONU Gen posibilite pou yo kenbe menm prensip la, si yon nèg pa ka rantre Etazini, li p ap ka menm antre la an Repiblik Dominikèn. E youn nan peyi ki ati ki enpòtan pou mwen pou lenstan, se la Repiblik Dominikèn. Luis Abinader ki ekstrèmman enpòtan pou mwen. Ou konn poukisa? Paske anpil nèg, dezyèm rezidans yo se kay vwazen an li ye. Sa vle di ke, e sa k fè, pandan m ap pale la a, sèvis ransèyman, sèvis sekrè dominiken li ranfòse. Sèvis entèlijans Repiblik Dominikèn ranfòse. E sa lenfòmasyon. Paske tout nèg sa yo ki sanksyone, Luis Abinader gen lis la nan men l tou. E misye pi cho toujou ke Kanada. Paske l pral fè chèlbè ak yon seri de nèg ki envesti nan peyi l, dè zofisyèl ayisyen. Yon jou n ap konprann. Ebyen ekoute. Dieuseul Simon Dera, ansyen prezidan de l'Assemblée Nationale, misye di klèman. Michel Martelly kòm ansyen prezidan, misye te gen yon ekip ti nè, ti Eksplike nan ti mikwo ekip lap Jean fòme. Joseph Nono. Ann fin Nan tande moman n ap tout. pale la, gen plizyè lame k ap kreye nan peyi a. Prezidan Martelly ap ame timoun piti nan peyi a kounye a. Li genyen yon gang ki rele Chen Mechan Ti mesye sa yo soti bò katye jeneral. Se ti mesye ki te konn ap siye machin bò katye jeneral yo. Li gen yon lòt gang anndan Peguivil. Ti mesye sa yo se moun ki te konn ranmase fatra nan lakou lakay li kounye a li met zam nan men yo. Kaplim, Genyen nan primati a yon gang ki rele 4 pa 4. 4 pa 4 la li an a se li gen 4 konseye k ap kowòdone gang sa a. Depi se gang ki gen nan peyi Dayiti, ikonpri gang ki te Tigwav ki t ap tire sou lapolis yo. Yo tout fè pati de ekip sa a. E se 2 moun ki kowòdone yo, se Madan Prezidan avèk Kaplim. Donk, li gen 4 pa 4, li gen kana sovaj. Nan palè kounye a, gen yon gwoup yo fòme ki se yon gwoup de tiyè a gaj ke yo rele Lima Seco. Si m di se pa polisye k ladan l, m ap ba yo manti. Li gen yon Jilis ki ladan l, Jilis sa se monkonpè Prezidan Mateli. Li gen yon Enspektè Previlon ladan l, m site 2 non sa yo toujou, epi laprès kapab chèche rès yo. Men jodi a! Mwen bay konferans sa a paske genyen de bagay k ap pwograme lavèy de 27 desanm pou yo kapab detounen atansyon nou pou n bliye sa k ap pase, pou n pa gen tan gade afè eleksyon an. Yo vize de radyo tankou Radyo Twopik, yo vize Radyo Zenith, yo vize Radyo Kiskeya. Yo vize sèten jounalis tankou Liliane Pierre Paul, yo vize Jean Mona, yo vize Jacques Adler Jean Pierre, yo vize moun rnddh yo. Donk, ma gen pou m bay lis la pi konplè kòm moun yo gen sou lis yo. M pa site non aktè politik yo, paske aktè politik yo konnen yn fwa ke w ap fè politik anndan peyi Dayiti, ou risk ou riske w a prizon, a egzil, oubyen a lanmò. Oubyen w goumen pou evite 3 bagay sa yo. M ap raple w pa t gen BCED, pa t gen BCEN lè yo te met moun deyò nan premye eleksyon 9 out la. M ap raple w sa. Pa gen pwoblèm non mèsi wi e nou fini wi e se ti pati sa n te bezwen e mèsi n pa gen pwoblèm non n pa gen pwoblèm non donk paske ou konnen peyi sa son peyi difisil sa vle di ke se ti pati sa n te bezwen nou pa gen pwoblèm ditou nou pa gen pwoblèm ditou sa vle di ke la sosyete kòman w imajine ke on nèg konsa te prezidan peyi a ki gen tout kalite chaj sa sou do l epi kiyès k ap ba l sekirite, des agents de la police nationale d'Haïti. Alòske nèg la pa prezidan, plis pase 6 an l pa prezidan, pa l, men s on veritab skandal k ap fèt la. Paske m vle n konprann sa m ap di a pou moun k ap tante defòme sa m di. Kòm ansyen prezidan, li gen dwa ak sekirite, men pa kantite l gen la a. Misye gen yon ekip polisye nan kay ke l gen bò lanmè anba a. Li gen yon ekip polisye ki lakay li Pegi Vil. Si polis la kounye a se djòb l ap fè ak nèg ok, fò n konn sa. Paske m pa kwè leta a, li dwe Michel Martelly 40, 50 ajan de sekirite. M pa kwè sa. On nèg gen dwa gen 2 3 2 polisye li ki avèl li ka gen 5 tou kavèl sa depan men pou on nèg gen 40 50 on santèn polisye kap bal sekirite fòk peyi a konnen de ki prevyen de ki mannigans nou klè sou sa ekoute. Paske lè Michel Martelly ka etone paske non l site, se paske misye ap pase moun nan betiz. Se paske sosyete a tou pap fè travay li. On nèg ki as, ki konfime, tande peyi a. Paske m oblije rete sou misye menm. Paske m te bezwen Kanada, Etazini, kòmanse touche misye pou n konprann reyalite a. Paske nèg sa yo pran pòz, se toro gwonde. Sou gade la wè la wè se li menm Roro Nelson yo ap rive Boston la yo ap di w yo ap danse o lè yo fache nou kontan lè n kontan yo fache kòmsi y ap pran plezi y ap pase nou menm nan betiz se nan betiz y ap pase n men men men yo wi y ap danse la lè yo fache nou kontan lè n kontan yo fache y ap pase n nan betiz. Yo pa pran n pou anyen. Kòm si se fatra sèlman nou ye kòm pèp ayisyen. Si laprès te pran responsabilite l, gen deriv ke n pa t ap tonbe ladan l jodi a. Se pa mwen ki di l. Michel Joseph Martelly, ansyen prezidan peyi Dayiti. Misye konfime l s on vòlò. E yo vote l kanmenm. E pa mwen ki di sa non. Tanpri souple. Tande sa. Pandan m ap dou m te nan travay pou dirèt bagay sa yo, m te konn fè dwòg. M te fè dwòg. Bagay sal nèt. Men sa fò m rakonte w li paske se li menm ki vin bay sout. Se li ki vin bay sout Miki an tou paske an 88, lè m ap travay nan konstriksyon an, nou t ap travay nan yon plant kote nou fè pre-mix concrete. So, nou travay pou Leta. Nou fè siman nan kamyon k ap vire yo epi nou voye kamyon an sou highway, y ap fè wout. Nou menm sa nou fè. Nou vòlè kamyon an, olye n voye l sou highway a, nou vann li kòmsi avèk Carl k ap fè driveway lakay li, nou vann Carl, nou vann Carl kamyon pou 500 dola, kamyon siman an. Epi chofè a pran 500 dola epi l pase achte ti krak la. E pe. Tande wi. Mwen, mwen m di n pa janm akize moun. E sa t fè, li ka difisil pou yon nèg rele m akize m pou, eh, kòm pou difamasyon. M pa janm akize moun non. Achiv yo la, m fè yo pale. Alò, men kalite nèg wi. Sa di lè w wè se jodi a se Kanada ka vin pran, ban m di w sa k pase. Finalman Kanada estime ke, jan m te di l avanyè, li kapab tou se yon eleman pou Core Group refè sirfas. Paske moun sa yo, yo vin san valè nan peyi a. Kapab se yon mwayen tou Core Group la ap tante la pou l ka reparèt tèt li, pou l ka repran konfyans. Bon mwen m di w, menm jan a Timote Rony, le ou la fason. Ayiti pa tap janm pran desizyon kont nèg sa yo pou di yo nan vòlè, yo nan dwòg, yo nan kidnaping, yo nan koripsyon, yo nan blanchiman. Trè byen, mèsi bokou Mesye le Premye Minis. E, di nou, depi ki lè, konbyen tan ou genyen depi ou pa Premye Minis ankò an Ayiti? Mwen kòmanse, mwen antre an fonksyon le 12 me 2012. E mwen kite pòs premye minis lan le 12 desanm 2014. Donk m fè egzakteman dezan edmi nan tèt primati a. Ok. Mennan, sa fè konben tan ou pa ou pa nan. Sa fè uit an. Sa fè uit an. Sa fè uit an depi m pa premye minis la. Uit an. Ok. Men lè w te premye minis ou te gen relasyon avèk gang? Lè m te premye minis, m kwè ke tout moun ka dakò, paske ke w renmen Laurent Lamothe, ke w pa renmen Laurent Lamothe, si w ta viv an Ayiti ant me 2012 e desanm 2014, gen yon bagay ke fòk nou tout ta dakò sou li, se ke te gen sekirite tight, Sè ke pa t genyen okenn zòn kote w pa t ka mache libelibè, pa t gen matisan, pa t genyen okenn kwen nan peyi an kote w pa t ka rive an tout sekirite. Pa t genyen gang, nivo kidnaping nan nou te vin jwenn li elve. N ap pale elve, n ap pale plis ke 30 a 40 kidnaping pa mwa, ki byen mwens ke sa k gen jodi a. E pandan 2 zan e demi sa a, m kwè ke tout moun ka dakò, san voye monte, pa t genyen kidnaping ankò. E pou ki sa? Paske nou te mennen yon politik agresiv, nou pa t gen danse kole avèk gang. Kèlkeswa gang nan, nou. te gen 2 gang ki t ap opere nan peyi a, gang Galil, enben nou sonje ke gang sa a nou te vin demantle l, e ki te genyen, se te pratikman Sonson La Familia ki te nan gang sa a, e gang Clifford Brandt lan, ke nou sonje ki te gen yon kidnaping spektakilè ke li te fè kont la famiy Moscoso, de pitit Robert Moscoso, ebyen, lapolis la alepòk met tèt li otravay e gang sa a te demantle. Menm jan avèk plizyè lòt gang, tèlke Anèl, Vilaj de Dye, e nan prizon l te ye. Alepòk, te gen envestisman, gen 5 lotèl ki fèt an dezan edmi. lè m te la a. E nou sonje, lè m te Kamewoun, enben nou te vin ale, 2 Kamewoun mwen te vin lage yo dèyè nou. Men se gras a sekirite ki te gen nan peyi a. Donk sa a, m ap kite la sa, paske m pa panse ke se de pwen de polemik ke yo ye. E m panse ke omwen ti sa a, tout moun ka dakò ke Laurent Lamothe, te mate gang Laurent Lamothe pat zanmi gang Laurent Lamothe pat pat nan gang pap janm nan gang. Ok mennan lè w fin di nou sa antretan ou pa premye minis ankò men antretan ou genyen de de de relasyon e de rapò avèk de moun ki nan politik ke se swa an Ayiti ke se swa aletranje donk èske antretan ou pa devlope de relasyon avèk de moun ke yo gen dout sou yo an tèm de fonksyonman an Ayiti. Mwen, Gary, lè m kite Primati an, mwen kite Primati an 2014, mwen rantre nan aktivite prive m, mwen ouvè yon sant de, yon think tank, donk yon sant de rechèch ki rele LSL World Initiative, ki li menm ap, t ap fè konferans atravè lemond, dayè ki mennen m nan plizyè inivèsite tèlke Sciences Po a Pari, tèlke MIT, e an pli de twa fwa, FIU Miami, Barry University. Donk, si w vle, se konsa ke lè m fin kite primati an. Wi alo? Nou konnen, bon, e nou konnen ki sa k rive, se nòmal, paske. jan peyi a ye a nou konnen fò l koupe wi li koupe n ap eseye rejwenn li ankò donk n ap fè tout moun konnen n ap reyalize yon entèvyou avèk lansyen premye minis Laurent Lamothe donk telefòn nan ap sonnen ankò n ap kontinye wi premye minis alo wi nou la l ap koupe konsa paske konsa Ayiti ye men sa pa fè anyen n ap kontinye poze kesyon n ap kontinye pale donk Mennen Eskize m wi apèl la koupe. Wi ou te di ou fè san de rechèch. Wi donk sa vle di ke mwen pa gen okenn gade gade pou m al dwat ou byen avè w m pa gen okenn relasyon avèk okenn moun ki gen pou wè avèk gang nan peyi a ok m pa nan gang e menm jan m di w lan m pa zanmi gang m se m se kapab pi gwo kochma gang yo ok donk e pa gen kesyon de gen rapò avèk moun ki nan gang ki gen relasyon ak gang men menm Dayè, nonb de moun ke m gen relasyon avèk li an Ayiti li trè restren. Donk, m pa, m pa, m pa menm, m pa menm kòm si m ta di w rantre nan lojik èske moun sa a, depi m pa gen yon dout moun nan te ka nan kesyon kriminalite, nan kesyon gang, m pa nan, m pa nan moun sa a. Ok. Men, èske pandan lè w t ap. M swete l reponn kesyon an. Dakò. Èske pandan w t ap kraze gang ou te di yo, sa pa t deranje laprezidans? E lè, lè, bon, lè m kite, trè sètènman, e, an 2014, politik nou t ap mennen an, nou t ap mennen l an grenn endepandans, fò mwen di sa. E mwen konnen ke lè nou kraze gang Tonton Lafamilya a, Gen anpil moun ki pa t wè sa d'un bon oeil. E sa koze m anpil difikilte, li koze nou anpil pwoblèm ke nou pratikman viv pandan tout rès manda m nan kòm Premye Minis. Donk, donk se konsa ke mwen menm mwen te viv li. à l'époque. Ok. Bon, mennan, ou eksplike tou sa, men genyen de deklarasyon ki fèt avèk de prèv, de dokiman a l'apui, notamman un ancien parlementaire ki fè de deklarasyon ki pale de achat de Galil Kofè e galiy sa yo, yo te distribye yo bay des chefs de gang. Ki presizyon e ki sa w kapab di nou pa rapò a acha de 200 galil ou peut-être plus ke ou te fè pandan ou te premye minist? Bon, mwen menm m ap met ti bemòl sou sa, paske ansyen palmantè sa ke n ap pale de li a, tout moun konn kiyès li ye, se Anèl Belizè. E tout moun, e li pa yon sekrè pou pèsonn ke Anèl Belizè li menm, Te konn ap mache avèk Galil koke nan kou li a ap antre nan manifestasyon. E Galil sa yo se de zam de gè ke pou yon sivil pote li ilegal. Menm Anèl Belizè sa a tou, sou prezidan Jovenel, nan vil Jakmèl, yo te jwenn li avèk yon pakèt zam sannfwa. Gen anpil nan galin sa yo te nan men l, bal, zam, etc. Donk se pa un enfant de cœur. Sa se premye bagay la. Donk, donk m panse ke youn nan, kòm misye al pale anpil nan radyo, fò mwen wè kote l jwenn mitrayèt yo ki te nan men l yo? Kote l jwenn mitrayèt? Kote l, kòman l jwenn galin l yo? Paske anpil nan galin sa yo se galin lapolis yo te ye. Se kesyon sa a pou yo poze l. Donk, genyen, donk sa a se. pou w konsidere moun k ap pote mesaj sa a. E pou m kontinye ak sa tou, nou konn trè byen relasyon ke Anèl Belizè genyen avèk Boulòs. Nou konn trè byen relasyon sa a. Te gen yon videyo ki te sòti, e videyo a li menm li te trè eksplisit, kote li t ap mande moun travay ak Boulòs, e nou konnen trè byen ke Boulòs se nan komisyon ki te voye Mali a. Donk nou konn antesedan m avèk li. Donk sa se pou m ba w kontèks la. Kounye a, kòm misye li nan radyo tout lajounen, l ap pale sa l pa konnen, m pral ba l kèk presizyon e m ap bay peyi a kèk presizyon. M pap bay Anèl presizyon, m ap bay peyi a kèk presizyon ke m fè deja e ke m ap refè ankò. Kòm se sou Scoop FM nou ye, Konprann? Donk, n ap bay presizyon an ankò. E, apre sa, nou tou fèmen dosye sa a paske pou mwen menm dosye sa a se yon dosye ki klo. Lapolis Nasyonal Dayiti, konparativman a gang yo, gang yo, nou te vin jwenn yon nivo de kriminalite eksesivman elve. Te gen kidnaping. Ok te gen te gen asasina donk nou te vin oblije pran sans sitiyasyon an e gouvènman de lepòk la e la map pale nou an 2013 ebyen nou vin wè ke sèl jan pou nou remete sekirite nan peyi a sèke fò ke nou bay lapolis lan mwayen Se pa annik voye polisye al goumen epi sa w tande polis yo pa gen bal, polis yo pa gen zam, polis yo pa gen sesi, polis yo pa gen bòt, non. Se ke il s'agissait de renforcer de manière réelle les capacités de la Police Nationale d'Haïti. Ok? Se pou sa nou au niveau du CSPN nou mande lapolis lan ki sa l bezwen kòm ekipman. Kèske vous avez bezwen pou n ka fè pou n ka pou n ka bay pou n kapab genyen batay sa a kont kriminalite a pou n ka fini ak kidnaping kisa nou bezwen mesye nèg yo di yo bezwen machin yo bezwen moto yo bezwen machin blende yo bezwen kamyon dlo yo bezwen zam minisyon epi yo bezwen fòmasyon. o nivo di CSPN. Pou m ka eksplike moun ki sa k CSPN nan, CSPN nan se le Conseil Supérieur de la Police Nationale. Se yon òganis ki sitye nan Primachi, ki è dirije pa le Premye Minis e ki gen ladan l tout Ho Eta Majò Lapolis lan, le Direktè Jeneral de la Polis, Lenspektè Jeneral de la Polis e pafwa tou nou pran yon pakèt lòt tankou dcpj Nou te konn gen yon pakèt lòt de direktè jis pou n kapab byen konnen ki sa ki bezwen yo, pou n kapab ba yo bezwen pou yo bay sekirite nan peyi a. Paske se nou se sekirite nou te vle bay. Donk, pou tout sa pou m di w ke polis lan mande CSPN nan, CSPN nan li menm li fè yon kòmann. Kòmann nan, kiyès ki fè l? Se pa Laurent Lamothe oubyen Salim Souka jan ke lòt zanmi ap ede klewone nan tout lè avi, se pa sa ditou. Laurent Lamothe etait le Premier Ministre de la République d'Haïti et chef du CSPN et Salim Soutan etait le Directeur de Cabinet du Premier Ministre à l'époque. Et m kwè ke yè, nan yon entèvyou avèk Guerrier Henry, bagay sa a byen etale avèk prèv a l'appui. Donk, Mwen poste sou kont Twitter mwen tout prèv e dokiman e nou ka al tcheke l sou Twitter nan arobaz Laurent Lamothe, nap wè li. Tout prèv e map repete l ankò, tout prèv la sou arobaz Laurent Lamothe sou Twitter e sou Facebook tou si m pa twonpe mwen. Nap wè tout paske nou retwouve l nan achiv nou paske ou konnen li enpòtan pou gen nan achiv. Lè w nan yon pozisyon de direksyon nan peyi a, dayè tout moun ki nan direksyon pozisyon mwen mwen rekòmande nou kenbe toujou kenbe achiv nou. Donk m pral li pou ou Gary, m pral li l pou ou la a ok Sètifika definitif d'accusé de réception d'armes à feu ki fèt le jeudi 8 août 2013 m ap li l pou ou Se sa l, li, se dokiman sa l bay pou l, pou li, pou li sètifye ke l resevwa materyèl sila a. Ok? Donk, je cite, Le 5 mars 2013, kantite 200 fizi galon, sa se premye lo ke yo te kòmande a, modèl ACE 22, Kalib, 5 pwen 5 pwen 56 milimèt. Koulè, nwa, Mark Galil. Donk, kote kòmand sa a pase, nou pa gen vòl dirèk, nou pa gen vòl dirèk avèk Izrayèl, nou pa gen vòl, nou, Izrayèl gen vòl dirèk avèk Kanada, e Amerijet li menm, li rantre avèk materyèl yo Mwen te genyen mwen bo sa la police la resevwa map bo les faits parce que il faut rester sur les faits la police a reçu ces armes yo distribuer yo selon règlement la police la parce que bon nou pa antre nan kesyon distribution bagay sa yo sèl sa nou konnen c'est que moun ki resevwa zam sa yo a l'epoque c'etait les unités spécialisées sa vle di cimo, swat, udmo et 4 tim Yes GPM etc. Se te inite espesyalize yo. Ok. Donk sè si e map di yon bagay men tout tout polisye ou wè inite espesyalize nan lari a jiska prezan se menm zam sa yo gen nan men yo wi. Ok. Pa gen lòt non ke yo gen nan men yo. Donk se pou donk se poum di w l'inepstie de la chose sa vle di ke nap pale yon bagay ki pral gen 10 ans E lè m te la a, rezilta yo te plis k'elokan, paske se avèk zam sa yo ke nou reyisi retabli sekirite nan peyi a. Se avèk zam sa yo ke nou reyisi kwape kidnaping, ke dyaspora k'ap fè lan te ka rantre lan peyi a, ke komèsan te ka fonksyone lavil la. Ok Se ak se gras a ekipman sa yo ke nou te reyisi rebay peyi a sekirite. Donk pou mwen menm ke dizan apre n ap repale bon bagay alòske li trè senp sa vle di ke gen dè enstans bon bon la men bon dokimantasyon lapolis lan ok ansanm ak tout kontra kontra se pa menm primati k fè l kontra se ministè jistis ki fè l avèk IWPI ki se ki se fabrikan e zam yo. Donk, tou sa pou m di w, se ke nous avons suivi les règles de l'an à l'époque. Men, kesyon èske se sa, èske se sa pou kesyon an ta ye, sa vle di ke jounen jodi a prèske dizan aprè, ok, nòmalman pou yon peyi se chak twa zan pou ka.